Kanpe! Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Jistavan mwen kòmanse emisyon sa la jodi a, mwen vle di nou yon ti pawòl. Y a un artiste qui s'appelle Youssoupha. Se un mec que j'adore écouter. Pa egzanpl nan yon mizik ki pòte non albòm nan, Negritude, sa dat antouka, gen yon fraz li di M toujou mete fraz sa a an evidans. E a chak fwa ou mete fraz sa a an evidans, jalouzi maladiv pap egziste pou ou, w ap kontan lè ou wè moun bò kote w ap vanse e sa ap pèmèt ke w fè yon maksimòm efò pou avanse. La fraz se Cherche pas le mal dans quelques erreurs et quelques ratures. Ekoute, sa ka rive genyen moun ki sou youtube la ki pa konvenk ou. Men, m pa kwè se le moman pou w di l on seri de pwopo trivyal. Eske n konprann? Sa konn rive tou gen on seri de moun ki fè on seri de vye kòmantè sou mwen, sa ne me derange pas en tout cas. Bon brèf, m gen enpresyon m gen tèlman bagay pou m ta di paske m anvi fè konparezon avèk blan. Mezanmi blan konn gen on seri de grimas l ap fè mon Dye! Epi si w wè moun k ap voye ti flè pou li di l bravo, kontinye konsa, yon jou w ap rive kanmenm atenn pèfeksyon an. Bon brèf, se pou m di nou ke an pi la isi an ti jan, maladif an se sens. An tou ka, tout moun ki sou chanel sa m konen, le... 163 000 abonnés, eh bien, c'est des gens que moins considère comme professeurs parce que chaque jour, il y aurait les mieux pour me dire, ben, écoutez, et font-ils perfectionnant ça? ils m'ont changé ça, mettez ça parce que Chanel là, c'est pas moi seulement et c'est pas équipe RL Pod. Là, allez, c'est parti pour les informations. Il a fait une déclaration hier pour dire ça. Nou se fòs revolisyonè Jenèf an fanmi alye nou poko janm di sa n pa ka fè. Mèsi anpil. Aujourd'hui li pase a l'action. Si wap gade l ou ta kapab di se yon moun ki sou yon terrain de guerre men ekoute se yon jeneral ki ap pase lòd. Le fait ke li te fè deklarasyon sa hier pour dire que tout ce que j'ai dit je l'assume ebyen Barbecue dans certaines rues de la capitale pou pase al aksyon e pou moutre akler ke jè neuf an fami e alye pa rete nan stad repetisyon. Donk, yon jwe live. Le vendredi 3 septembre 2021, un jour de week-end bien sûr, dans tous les pays, un vendredi reste un vendredi. Mais les gens du G9, en famille et alliés, ils n'ont pas chômé. À Cité Soleil, ils ont été surpris par la police parce que la police les a coincés. Mais au niveau du bicentenaire, Dans cette zone, ebyen n ta kapab di ke mesye je nèf yo fè yon veritable demonstration. Dayè, Barbecue o telefòn avèk kèlken, an tren de kominike. Pandan l ap pale nan telefòn nan, krepitman bal yo ap rezone un peu partou. Epi la a, son n ap pral tande yo, sa montre nou a klè ke nèg yo gen anpil gwo bagay nan men yo. Aparaman m pa konn bri zam non, men sa m tande a la m anvi di son te vò. Paske bagay sa janm sonnen an grr grr monchè gen bagay ladann. E yè mwen gen yon zanmi mwen ki nan ba Delma a, il m'a appelé pour me dire monchè sa map tande la yo se premye fwa m tande bagay sa yo. Bagay sa yo lè yo sonnen m gen presyon latè tranble. Ebyen nèg yo gen anpil bagay nan men yo, nèg yo fè latè tranble jodi a. Nou pral wè kelke imaj, yo te di yap tire sou palman, yo fon veritable demonstrasyon, yo lage de twa bal sou palman. Yo te di y ap rive sou lòt kote yo, yo poko. Men demonstrasyon sa montre aklè ke yo pral fè kichòy. Se nan sans sa, n ap envite w gade e tande Barbecue ki kanpe an one man show, telefòn nan zòrèy li, antrend kominike a quelqu'un d'autre epi k ap mande nèg yo tanzantan fon w bese, fon w bese tempo a paske mwen nan telefòn. M pa janm, m pa janm, m pa janm repete pawòl sa a non pou moun pa konn si m te gen ansyen zanmi. M pa, m pa, m pa repete sa yo. M ap salye, m ap salye tout, m ap salye tout oditè, oditris e Maten Deba yo. M ap salye Pierre Martin Tatout. E janl di a li se yon moun kem rekonèt e gen bagay mpa repete yo pou moun pa di ke se flatri men mkonn Pierre Martin Tatoute kòm yon moun onèt ki se zanmim e ke nou konn je domino e ke kndem anpil vyèj ee jodi a la jodi a la e mta vle le mond antye paske mkonnen emisyon sa se yon emisyon ki gen anpil ekout e nou vle moun yo konnen kontrèman avèk sa moun vle fè kwè. Mouvman sa ke nap fè a son mouvman swa pou yo voye lajan ba nou, son mouvman swa paske la polis te vin fon entèvansyon nan zòn nan. E nap denonse entèvansyon e patizann ke la polis ap mennen yo, paske depi prezidan Jovenel Moïse te vivan, jiskaske prezidan Jovenel Moïse mouri, gwoup moun ki te la pou te detwi karaktè li yo te di ke se prezidan Jovenel Moïse ki te kreye Jenèf. Tandike jiskaske Prezidan Jovenel Moïse mouri e antere, li pa janm pwoteje Jenèf, li pa janm fè anyen pou Jenèf. Sa vle di ki sa? Nou pa t gen okenn relasyon, jan moun yo di a, avèk Prezidan Jovenel Moïse. Men sepandan, e nèg yo, nan sousi pou yo te detui Jovenel, pou yo te ka pran pouvwa, pou yo te vin vòlè, jan ou wè y ap fè a la, yo te di e Jovenel Moïse ki te kreye Jenèf. Lapolis tout lasent jounen ap mennen des operasyon mètriyè kote ke nèg yo ap tiye granmoun, timoun, fanm anndan katye popilè kote gen jenèf yo. Ou pa janm tande òganizasyon dwa moun pale, ou pa janm tande nèg yo di anyen. Jis paske yo pa gen kontwòl jenèf, jis paske jenèf pap travay pou yo. Nap denonse sa yo. Men vrè objektif mouvman jodi a, mouvman kote ou wè nou kanpe e se pa pou jodi a, nou pa konn pou kilè nou la paske toutotan nou pa jwenn satisfaksyon. Mouvman sa jodi a se kisa l ye? Se depa premye minis Ariel Henry, rezon k fè n ap mande depa premye minis Ariel Henry li pur e senp. Ou pa ka yon asasen ki patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse epi jodi a pou se ou menm ki premye minis k ap dirije. Lè se ou k ap dirije ou gen kontwòl CSPN, ou gen kontwòl CSPJ, sa vle di yon moun tankou prezidan Jovenel Moïse ki te gen yon vizyon pou pèp ayisyen an, yon moun tankou Jovenel Moïse ki te kale je pèp ayisyen an ki fè pèp la kwè, ki fè pèp la wè gen 5 pou 100 moun ki gen 85 pou 100 richès peyi a nan men yo. Se Jovenel Moïse ki fè nou wè kontra blakawout malatchong ki te genyen. Alo? Yeah! Se Prezidan Jovenel Moïse ki fè nou wè kontra blakawout malatchong ki te genyen. Se Prezidan Jovenel Moïse ki fè nou wè konbyen kòb nèg yo tap leve vòlè nan ona. Se Prezidan Jovenel Moïse ki fè nou wè kantite gang ki gen anndan peyi sa, moun ke nap rele. Antreprenè, moun ke nap rele politisyen, Jovenel Moïse kale zye pèp la l fè nou wè yo kòm bandi. Vwala ke non Ariel Henry site kòm moun ki patisipe e ki te pale avèk Badio, youn nan moun ke ki asasine Prezidan Jovenel Moïse. Jodi a, ou pa ka jij, ou pa ka jij e pati a la fwa. Nou mande depa Premye Minis Ariel Henry. Map fin elabore, silvouplè Pierre Martin ta tout banm fin elabore, aprè poum ka pran kesyon yo. Ee. Ok. Kounye an, kounye an sa nou denonse, e sa se premye revandikasyon nou, depa premye minis Ariel Henry. Lòt sa nou ap mande, n ap mande jodi a, Dye swa louwe, li fè nou mal, men nou di Dye swa louwe, paske petèt fòk prezidan Jovenel Moïse ta mouri, pou lemonn antye ta wè verite a. Mesye yo. Sou Bèlè te konn di se Bib ki nan men yo. Jodi a, yo afiche Bib a wòch la. Jodi a, gen youn nan mesye yo, m ap atire atansyon tout moun k ap tande maten deba la sou sa. Jodi a, gen youn nan mesye yo, sa nou wè k avèk mayo ble sou li a, yo rele misye Kempès. Kempès se yon evade de prizon ki sove nan prizon sivil Kwadèboukè ansanm ak Anèl. Se Kempès sa a nou wè k ap pale ki di w si moun Bèlè gen Bib, li menm li gen zam nan. Yon evade de prizon. Kempès te nan prizon pou kidnaping. Yo te bay Yo te bay Kempès prizon a pèpetite paske li te kidnape yon moun. Lapolis gen sa yo. Jounen jodi a lapolis ap fè operasyon nan katye Gre Jenèf men anojou poko janm gen operasyon lapolis ki fèt nan Riyèl Maya. Anojou poko gen operasyon lapolis ki fèt nan Ri Timas. Anojou poko gen operasyon lapolis ki fèt anwo Bèlè. Okontrè! N ap tou pwofite mikwo Maten Deba pou n di ke yè te gen yon machin ki te gen komisè Lalane ladan l ki te moute vin fè mèt, se machin sa ki t ap bay zam, se machin sa ki te moute vin rasire mesye yo e ke komisè Lalane ki fè pati de CNDDR lan wi, komisè Lalane te sou Bèlè yè paske l gen youn nan polisye e ke ki eritye tèt yon chèf de gang paske m te tande Ezayi Sezar ki se yon zanmi tou men domaj m pa konnen emosyon fè l di seri de bagay ke m pa konn poukisa. E nou di, nou mete kikon moun an defi, depi yo ka pwouve de fason syantifik e ke polisye e kik ki disparèt la, li te nan baz krache dife, se baz krache dife ki kidnape l, ki touye l, m ap kite Genèf, m p ap janm pale nan non Genèf e m ap rann tèt mwen bay lapolis. M ta renmen di w de fason syantifik, pou moun nan vin avèk prèv ke misye se nan baz krache dife l te ye. Jodi a nou konnen ke Leon Charles gen gwo kòb lan men l e ke klas 5 pou 100 moun n ap di a ki gen 85 pou 100 richès la, lefètke nèg yo te gen misyon pou yo asasine m, Yo gentan asasine prezidan Jovenel Moïse, le fè ke m son moun kap mande jistis pou prezidan Jovenel Moïse, nèg yo ap moute dè operasyon sou pretèks ke yap desitire gang. Nou menm nou di zam ki nan men nou an e ke m son polisye m tap touche 230 dola ameriken ki ekivo jounen jodi a la a 4230 konbyen dola ayisyen. Si jounen jodi a m posede pil zam sa yo, pil zam long sa yo, zam ki pi piti a vann 3000 dola ameriken. Si nap desitire gang ki gen zam lan men yo a, Fò n desitire gang ki vann yo zam lan e ki met bal nan men yo a. Sa fè 1. Dezyèmman ankò, nou di lapolis konsa ke, jounen jodi a nou pa swete antre nan yon afwontman avèk lapolis, rezon an pur e senp. Nou menm antanke lidè responsab, n ap toujou fè tout sa nou konnen pou nou evite yon ben de san nan peyi a. Paske nan wout peyi a ap pran la, si lapolis panse se avèk cha blende yo e pil gwo traktè katèpila ke yo mete y ap blende, paske lapolis gen yon pakèt gwo gwo traktè katèpila, E ke dominiken ap blende traktè sa yo lè yo vin. Ok ok ok oh e e e louko map fini e ke traktè sa yo se traktè lè yo vin nan operasyon pou mache kraze kay moun m ta renmen konnen jounen jodia eske lapolis erije tèt li m pa konn an kisa li vin a de traktè pou ap mache kraze kay malere malerèz nan geto yo. Se byen kote mal kalkile nap goumen e ke m pwan efò m kite n poze kesyon ou di fòk mwen fini e m panse m tap gen anpil poum di men m panse ke mwen di lesansyèl e ke si gen de twa kesyon nap pran yo. Non non nou pa ka mande yo nou pa ka mande yo sispann tire paske jodi a goumen jodi a. E nou konsyan ke nou menm nap fè yon lutte armée. Mesye, mesye, mesye, mesye fòw kanpe tira, fòw kanpe. Ya ok, uhmm. Non, non, e, e, bwa wonn sa nou sa, mwen byen lwen avèk ti yo. Mwen byen lwen. Nèg yo ap tire, nèg yo ap tire trè lwen de mwen. Kote yo ye a m pa gen posiblite pou m di yo pi. Bwa wonn ka temwanye sa. Non, non, kote mwen ye a mande bwa wonn e gen lòt jounalis ki la, mesye yo ap tire ekstrèmeman lwen. Nou se yon gwoup ame. Yon gwoup ame ki ap goumen pou yon chanjman reyèl nan katye popilè yo. Yon gwoup ame k ap mande lopital, k ap mande inivèsite, k ap mande sant sante. Yon gwoup ame k ap mande pou polisye yo gen bon jan asirans. Yon gwoup ame k ap mande pou lè polisye a mouri apre 3 mwa pou yo pa koupe chèk li, pou nèg yo pa touche madanm polisye a. Nou se yon gwoup ame ki diferan de gang ame paske lè w se gang, Ou fè kadejak sou moun, lè w se gang, ou kidnape moun, lè w se gang, ou touye moun pou kòb. So, se sa, jodi a, Fòs Revolisyonè Jenèv Anfan Miyale se yon gwoup ame. Ti lapli konn kidnape moun li gen konsyans poul di kel konn kidnape moun Izo konn kidnape moun li gen konsyans poul di kel konn kidnape moun sa vle di izo son nèg ki sensè li di sal konn fè ti lapli son nèg ki sensè li di sal konn fè lè mwen menm ke nou te fòme fòs revolisyonè jenèf an fanmi aleman yon manyen tout pa byen pa gon fwa ti lapli a izo ap ap pale pou yo pa di wi yo kidnape moun men men poukisa men poukisa lè mesye sa yo nou te rantre yo nan jenèf se ton fason pou nou te gade kòman nou te kapab fè. e ke pou n te kanpe sou fenomèn kidnaping nan. Alo? Alo? Twa ale danje. Ou wè Babekyou yon lòt fwa a? Babekyou renmen mayo sa a wi, ou kwè pa li k te sou li yè la? Bon, Babekyou renmen mayo sa a anpil. Bon, pou se ki diz ke mwen renmen trete dosye bandi anpil, Sèl sa m konnen, si w ale sou tout lòt chèn yo, w ap wè tout moun ap trete dosye bandi. Ou pa konprann? Men, ou ka petèt wè ke m pa konnen swa m on ti jan pa twò fò nan trete dosye bandi, oubyen swa m on ti jan ekselan nan trete dosye bandi. Lè genyen yon sal dè nouvèl. m pap di pou Ayiti men pa egzanp nan peyi etranje, ebyen genyen anpil moun ki spesyalize yo nan yon domèn kèlkonk. Pa egzanp gen moun ki spesyalize yo nan kriminoloji, nan armeman, nan ekonomi, ou konprann? Donk sa vle di nou kapab pale de tout lòt dosye men an kèlke sòt jounalis la kapab gen yon branch ke li spesyalize ladann. Pa egzanp, si w konn ap gade France 24, w ap gade yon jounaliste ki rele Mathieu Mabin, misye toujou an Irak. Jeneral, mwen m ap fè efò a, mwen konseye nou fè efò a tou paske li toujou bon pou n konnen sa k ap pase nan peyi Dayiti e menm atravè rès mond lan tou. Èske nou konprann? Ebyen m te kontan avèk nou wi la. N ap tounen toutalè jisteman pou lèzimaj paske zòn Bisantnè a jounen jodi a la nèg yo pran l, yo sakaje l. Yo foure l nan pòch yo epi yo Di leta ebyen se moi le boss antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè kèskon di a la prochèn.